Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, jan kem toujou dil, se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste nòmalman. Deja nou di mèsi avèk tout moun ki deja fè sa, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen ou entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, nap antre dirèkteman nan detay pou videyo jodi a. Prete chans ba ou nou pral fè w viv tout detay. Mezanmi je granmoun yo renmen dil pa gen lanmò pa gen maladi Men ka a grav. Jan wap gade la la se Izo ansanm avèk tout gwoup gang parèy li yo kap teste mask anti gaz ke yo genyen ke yo fèk dekachte si wap gade mask yo wap wè se bagay tou nèf e pa bagay vye bagay yo jwenn atè sa e mask tou nèf nèg yo ap teste pou yo wè èske lè lapolis anvayi yo ansanm avèk gaz èske yap kapab reziste ansanm avèk gaz ke lapolis pral anvayi yo ebyen kesyon ke nap poze kiyès ki fè livrezon sa a pou Izo kiyès ki fè kòmand sa yo pou Izo ki kote yo pase pou yo antre al jwenn Izo Mezanmi. Se menm kesyon ke nap poze tou, kòman fè bandi yo gen tout zam sa yo? Ebyen pandan Izo li menm lap teste mask li yo, men Izo gen sòlda pal kap pase anba woulo a la. Nou pa fon tande yon sòlda Izo kap pase anba woulo Bwa kale a. Ann tande pou nou wè. Bwa kale! Bwa kale! Mwen selman konnen w alye izo ou konnen w et ou anba ou anba lot ti jeff pa vre? Ou anba lot ti jeff pa vre? Fò Theriel James konn bay sa. P. Sa sou tande la se yonn nan solda izo, se yonn nan kolaboratè, se yonn nan alye izo yo ki yo pran la a, yap kmnse pase woulo bwa kale a sou li. Rete la nou ba fè w tande tout son yo nèt, nou ba fè w tande tout son kote ke yap maspinen yo, nou konnen kem paka poste video sa yo sou youtube, ou menm ki ta renmen wè bandi sa yo kòman kmnske ap pran bwa kale a kòman ke ap kriye pou bwa kale a ebyen ou kapab kmnse klike nan link ki nan deskripsyon video sa pou kapab antre nan gwoup telegram nou an depi ou tape FS News Haïti wap jwenn gwoup telegram nan nòmalman pou kapab antre ladann epi pou kapab wè tout video bandi yo nòmalman. Pa ale rete la nou pral fè w viv tout son yo nèt nòmalman nou ba w ti goute ebyen nou pral fè w tande tout kòman bandi yo tap kriye anba bwa kale a nòmalman li enpòtan poun soulinye sa pou ou menm kap gade, kap tande sa kap pase nan peyi Dayiti. Ou menm ki nan peyi a, si tout fwa ke ou te gen yon ti diskisyon ansanm avèk yon moun, pa pwofite moman sa a pou fè manti sou li, pou fè konnen ke li se moun kap kolabore ansanm avèk gang, se moun kap fè antèn pou gang, se moun ki se gang. Ebyen si ou fè sa, e ou konnen ke avèk tout konsyans ou konnen ke moun sa a li pa gang vre, se manti ke ou fè sou li paske li te nan yon ti pwoblèm ansanm avèk ou, Ebyen kama gen pou l rive sou ou. Moun sa yo la, pi fò bandi ki se vrè bandi ou wè k ap tonbe la, se kama ki tonbe sou yo. Paske tout sa ou fè sou tè a, se sou tè a ou ap rekonpanse l ankò. Ou fè byen w ap jwenn li sou tè a. Ou fè mal la ou ap jwenn li sou tè a. To ou ta w ap jwenn li. Pa pwofite moman sa a ou menm ki se yon jèn fanm. Yon fanm te pran yon nèg nan men w, se mete fanm nan fanm ou pou w repran nèg ou bak. Pa rayi l pou jiskaske pou w al fè manti sou li pou di ke li se madan gang, li se moun k ap fè antèn pou gang pou fè yo touye l pou granmesi. Si w fè sa, Karma gen poul rive sou ou menm jan wè bandi sa yo la yap pran sò yo la ebyen ou menm tou si wal chwazi fè yon manti sou moun konsa ebyen nenpòt lòt moun ki te gen yon ti pwoblèm ansanm avèk ou tou ka fè menm bagay la pou ou tou pa fè manti sou moun pou di wi pou panse kòmsi ou sef moun konnen w yo pou pral di ou se gang nan ou pa konn sak ka rive kidonk ann fè bagay la byen pa fè manti sou moun kidonk ann pa fè moun abi nan kesyon bwa kale sa. Li enpòtan pou tout bandi yo pran bwa kale paske yo anpeche nou viv, yo anpeche nou sikile nòmalman. Ebyen, li enpòtan pou tout bandi yo pran bwa kale. Ok? Gen anpil bandi nan moman an la, gen anpil gwoup gang k ap pèdi sòlda. Kòman yo pèdi sòlda? Paske gen anpil nan sòlda yo, moun pa t konnen yo. Pa egzanp, lè m pale de moun se pa konnen yo, li pa tèlman twò popilè. Se pi fò chèf baz yo ki pi se popilè, ki pa ka pran se pran lari. Ebyen, gen anpil sòlda, lè yo pran rezo a, yo toujou kòmsi pran rezo a avèk kagoul, moun pa vrèman konnen yo byen. Menm si yo ta avèk ou la, ou pa p konnen si se bandi yo ye. Men, gen ladan yo ki tou pwofite. Sa k gen bon sans yo wi, sa k kòmsi santi yo gen yon ti fil toujou an wi, enben, yo. Kite baz la, gen ladan yo ba yo zam, al fè pòs, enben yo lage zam nan atè, yo tou pran direksyon lakay yo. Gen ladan yo, se Mibalè yo soti, se Jeremi yo soti, se Latibonit yo soti, pakèt lòt kote nan peyi a yo soti, enben yo tou kite baz lan, y al lakay yo. Men gen ladan yo menm ki pa gen kote pou y ale, gen ladan yo menm tèt yo gentan pete, kidonk yo pa gen bon sans sou yo ankò, yo di yo y ap mouri, yo di y ap mouri ansanm avèk zam nan nan men yo, enben y ap mouri avè l. Ou mèt kwè m y ap mouri ansanm avèk li. Grenn nan avantaj pèp la genyen nan moman an la ki fè ke y ap jwenn bandi yo byen fasil pou yo ba yo bwa kale, se paske bandi yo te si tèlman santi yo twò alèz ebyen nan blòk bò lakay yo, yo pa mete kagoul pou yo mache avèk gwo zam yo nan men yo. Yo pa janm mèt kagoul. Se lè y ap pran TikTok, Facebook, Instagram yo toujou mete kagoul. Men lè ke y ap mache nan zòn bò lakay yo, yo pa gen kagoul. Sa vin fè ke tout moun nan popilasyon an, nan zòn bò lakay yo, rekonèt yo, konnen entèl se gang li ye, entèl konn ap bay opresyon avèk zam. Ebyen, li fasil kounye a la pou yo idantifye, pou fè yon kout brèt pou di bon entèl se, li fè pati de tèl gwoup gang. Paske yo te santi yo twò alèz nan peyi a, y ap mache avèk gwo zam yo nan men yo tout lasent jounen. Ebyen kounye a la li vin fasil pou pèp la konnen kiyès ki gang. Men gen moun ou wè kap sibi la ki se inosan, se lòt moun ki gen pwoblèm ansanm avèk li ki fè kout dwèt, fè konnen ke entèl se gang. Epoutan se manti. Men m tou di w sa, kama gen pou leve sou ou si w konnen w te fè sa. E si w ta gen entansyon fè yon bagay konsa, pa fè l. Paske menm sa w fè moun, yon lòt moun ap fè w li tou. Paske moun sa yo la, bandi sa yo la, Se paske yo te fè yon bagay sou tè a, enben sa yo fè a, y ap peye l sou tè a avan ki ale. E yo peye l pi mal ke jan yo te konn fè l. Oke? Kidonk, ann pa fè moun abi nan kesyon bwa kale a. Kidonk, nou pral fè w tande soufrans bandi yo k ap kriye anba bwa kale a. Bwa a rèd mezanmi. Si w wè ki jan yon rasta ap plenyen E pandan nou bò isi an wè. Pandan ou bò isi a mwen wè baz ou a, ou al ye, ou konn tout bagay. Avan yè tou, diskisyon 15 mil goud la nou te fè dèyè kay bò Doris la, ki te mal separe, jis ou tap di lòt patnè a konsa ou cho pou pran plis, ou te vin pran nan men w kach. Ou di lòt patnè a nou, ou dèyè pou pran plis e ou toujou pè chale. Kòb sa ki kòb di te? Lè nou la yo toujou voye bagay pou nou? Non. Ou wè kòb sa, se yon gran ti sè m ki te voye l mwen. Pou Jeff Pou tchouko Pou menes Yeah Many many many Jan jan nèg yo tap fè video de di mazo an wè wè Jeff ou wè rasta a Sa e premye bra bra kale nou ap bay nèg nèg nèg Jeff yo A 2 zè a 2 zè 16 yo vin fè kaka la yo vin fè kaka la nou pran yon rasta ki ap fè resèt pou yo. Yeah, nèg sa yo ap fè resèt pou yo. Bra, bra kale di nan di. Bra kale. Yeah. Yeah, yeah n al ba yo bra kale. Yo tire. Yo panse yo fin bon. Rastafari sila se. Meni, meni. Ou m tande l te malad, li gen kè kèk tan, li pa travay pou ou Tchouko. Tchouko, wè Tchouko. Kòm ou di wap bwè klenyen nan tèt mwen. Men nèg ou yo. Nou wè l, nou wè l. Lage ki bò. Meni, meni. Gade, rasta. Konbyen tan w genyen depi wap travay pou tchouko? Bon sa m gen yon pakèt tan depi m pa travay. Konbyen tan w te gen wap travay pou li? Kiyès? Tchouko? Ou pa ka nan gang pou demisyone. Konbyen tan? Nan manti nan pale. Klit, tchouko, banm bon klit. Menes, banm bon klit. Nwèl, nwèl, nwèl, nwèl, nwèl lebogè. Banm bon klat. Baryè ble sendòp, gyèt manman w chawony. Elè w vle pile a. Ou pa vin pile l e le w vle pile a ou pa vin pile l gyèt manman w. E vwala, mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen, se ap toujou yon plezi pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. E pa bliye pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si potko fè sa. Tchaw tchaw, n ap kwaze ankò pou yon pwochèn videyo.